Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eh bien, notre travail pour vous. Donc, on est RL Pod, c'est 24 h sur 24, 7 jours sur 7, pas de pause. Nous avons travaillé à ce que ou même ou capable satisfaire l'obtenir RL Pod. Mais écoutez, juste avant, quand vous regardez des vidéos RL Pod, c'est évident de nous donner un peu de courage, de nous dire félicitations pour le travail. Et puis, euh, bah, notre petit pouce bleu, hein? Pataje pou ke kapab gen yon maksimòm moun ki abone e kòmante e yo menm tou kapab like an retou. Alò se pati pou les infos. Enfòmasyon, Komisè polis Robert Plezimon mouri pa bal aprè midi a nan Tòsèl pa bò kote endividi ame ki yo menm pati avèk veyikil sèvis li. Li te afekte nan administrasyon penitansye daprè pòt pawòl lapolis lan Garry Derosier. Nou prale Fon ti pale sou dosye Ikrèn nan, men dabò fò m di ke bon gen yon videyo la a k ap fè it sou TikTok. Videyo lanmò san jou k ap fete. Tèt chaje wi la a mesye. Nou wè kòman nèg yo ap viv. E videyo sa a m te vle jis pataje li avèk nou pou n wè kòman nèg yo ap viv. Men dèfwa tou m konn poze tèt mwen kesyon pou m di ti sòlda yo èske yo pa konn santi yo. On jan imilye, paske lè w ap gade pou wè kòman youn nan bòs yo ap viv e ke ou menm, ou konn razè 500 goud pandan yon jounen, a, monchè o, m t ap kouri retire zam nan nan men m epi m al fè yon lòt aktivite. Men kòm endistri an fòk li fonksyone. Ebyen nèg yo oblije reziye yo. Ben ekoute, lanmò son jou, se son anivèsè, madanm misye prepare yon chanm pou li epi yo mete flè wi pou lanmò son jou souple. Donk, a chak pèsòn, a chak tip dendividi, il è toujou eme par sa fami ou par kèlke manbr de sa fami oubyen par kèlken. Eske nou konprann byen? Ann gade ti videyo a. Bon lè van vle dife Anayela nan ti kenbe nou an granmou nan bout bèt humm. Enjoy lanmò san jou paske ou pa konnen pou konbyen tan ou la konbyen ou rete paske ekoute byen quand on se tanlize dan la lojik mòtifè ebyen sa kapab rive di jou o landmen lamò li fè apèl ak ou brèf ann travèse non nan peyi lòtbò dlo menm lè m gon videyo la yo voye pou mwen yon videyo kote sòlda dominiken yo ap koupe bwa e prepare tè raboure yon seri de tè men se sou fwontyè lan. Nan pati ayisyèn nan, sitwayen an voye videyo a ban mwen pou di m ke ben sa fè l mal anpil lè l ap gade sa. Men aparaman m kapab di tèt mwen ke sa ta kapab yon videyo ansyèn. Se sa k fè m pa mete videyo a. Men de tout lè manyè, nou mèt atann nou aske dosye Izrayèl Palestin nan l ap rive Ayiti ak Sendomeng kanmenm. E Sendomeng ap Izrayèl nou menm n ap Palestin. Ok! M pa vle di Risi, Ikrèn paske. Anpil moun estime ke la Russie li genyen rezon. Pou kòmantè hier pou moun ki di RL prod nou wè pozisyon w tande e pa rapò ak dosye la Russie a. Bon écoutez moi je crois que ce serait bêtement illusoire pou on moun ou ta Haïtien pou apiye moun sa yo ki se oksidanto yo. M pa fouti konprann sa. M ta renmen moun sa kap di sa sou kisa l kanpe pou l di ke mwen apiye yon kriminèl. Je sè ke sa kap fèt la li pa nòmal. Yo pa dwe ap pilonnen yon pèp. Men, moun sa kap pilonnen pèp la, li mande pou gen negosyasyon. Li mande pou ke otan pa fè sa l fè a paske lap batay depi 1994. Lap fè yon jwèt diplomatik pou wè si l ta kapab Jere kesyon sila a. E banm di nou yon bagay, quelle est la position des occidentaux? Nou pa wè se bezwen yo bezwen redwi peyi la Russie? E imaginez vous à travers les sanctions ça se voit. Ann ale pou enfòmasyon yo, yon frap Ris vize madi a tou televizyon Kyèf, sa ki antrene yon entèripsyon difizyon chèn yo, daprè ministè Ikrenyen enteryè. Frap sa a entèvni sizyèm jou envazyon Ukraine par la Russie e touche ekipman tour la ki pa twò lwen enpòtan Memoryal Viktim Shoah a daprè ministè la. Chèn yo pap kapab fonksyone pandan yon bon bout tan, men sistèm sekou yo ap pèmèt ak sèten televizyon retabli difizyon yo trè pwochènman daprè ministè la. Ebyen fò n di ke tour televizyon an twouve li nan menm katye avèk sit Babi Yar, yon ravin kote Nazi yo touye pa bal plis pase 30 mil Juif an de jou nan lane 1941. Andwa sa a jounen jodi a se yon lye memwa. Babar sa yo ap masakre viktim Shoah yo pou yon dezyèm fwa, dapre sa chèf administrasyon prezidansyèl Ikrenyèn nan, Andriy Lermak, ekri sou kont Twitter li. Donk, pou frap sa ki fèt jodi a, on a fait croire ta kapab gen yon dizèn de mò e genyen dè blese an menm tan. Sizyèm jou envazyon Ris ann Ikrèn. An vizyo konferans avèk Parleman Ewopeyen an, Volodymyr Zelensky mande UE pou pa lese tonbe Ikrèn alòske santre vil Kharkiv, dezyèm vil peyi a, Ris yo bonbarde li. Plizyè vil ansèkle. Yon konvwa militè 60 kilomèt ap apwoche de Kyèf. Tande byen wi! N ap ba w enfòmasyon yo an detay, paske nou konnen chak jou genyen evolisyon pa rapò ak enfòmasyon yo nan peyi Larisi. Yon jou aprè premye jounen negosyasyon yo, plizyè vil Ikrèn bonbade madi premye mas lan. Kyèf, Kharkiv, Odesa, Kherson ak Mariupol yo menm ansèkle pa bò kote fòs Ris yo. Daprè prezidans Ikrenyèn, gen yon konvwa militè 60 kilomèt de long kap apwoche vè Kyèf. Vil Volvonakha nan Donetsk, yo menm tou yo bonbade vil sa yo. Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelensky nan yon diskou trè aplodi pa bò kote Euro depite yo ki reyini nan Brisèl nan seyans ekstraòdinè mande ak Ewopeyen yo pou kapab pwouve ke Yo menm deja kite peyi sa pou kapab ale lòt kote daprè Nasyon Zini e yon milyon moun deplase nan enteryè peyi a. Jandarm Ris, medya yo ap chache ranfòse a tou pri kontwòl enfòmasyon yo. Li vle an menm tan entèdi Wikipedya men li kòmanse pa bloke aksè jounen madi an ak dènye chèn televizyon endepandant, Job epi Yon radyo endepandant de renon, la radio Echo de Moscou. De medya sa yo, otorite ris yo repwoche yo poutèt yo pa itilize liy pouvwa a. 27 yo menm mete yo dakò pou kapab entèdi difizyon medya ris Russia Today ansanm avèk Sputnik nan Inyon Ewopeyèn. Yo jwenn tou yon akò pou kapab mete deyò sèten bank ris. nan sistèm mesajri Swift a, ki se yon waj kle finans entènasyonal, dapre anons la prezidans fransèz nan Inyon Ewopeyèn. Reprezantan eta manb yo nan Brusèl, yo menm tou, apwouve entèdiksyon ak Ewopeyen yo pou pa patisipe nan pwojè kofinanse pa Fon Souvren Ris. Mezi sa yo ap antre an vigè apati mèkredi, apre piblikasyon desizyon sila a nan jounal ofisyèl Inyon Ewopeyèn. Prezidan Emmanuel Macron li konvoke jounen mèkredi an a 9 è yon nouvo konsèy defans ki konsakre ak peyi Ikrèn. Twazyèm konsèy depi jedi jou envazyon Ris lan daprè sa Elysee anonse aswè a. Emmanuel Macron ki li menm tou se prezidan an egzèsis Inyon Ewopeyèn, li an premyè liy nan konfli Russo-Ukrenyen an e miltipliye randevou diplomatik yo, apèl telefonik yo pou kapab chache yon isu ak konfli sila a e pou kapab jwenn yon seselfe. Daprè enfòmasyon ki rapòte pa bò kote ranseyman ameriken nan Pentagòn, kolòn blende Ris yo ki a 60 kilomèt nan wout pou Kyèv fè yon arè yon trantèn kilomèt de kapital Ukrenyèn nan. Poukisa? Yo evoke rezon sa a, e se plizyè rezon ki eksplike ralantisman sa a, daprè Pentagòn nan, twoup ris yo fè fas ak yon mank kaburan. Yo pa gen gaz, yo pa gen nouriti pou kapab ravitaye sòlda yo, se sa k fè yo poko rive pou kouwè l ye la a, daprè sa Pentagòn fè konnen. Fòk nou di ke antrepriz ris yo dezòmè gen obligasyon pou transfere. 90 pousan nan deviz yo an rouble. Si w te gen kòb ameriken, w ap oblije mete l nan kòb ris la. Envestisè yo gen entèdiksyon pou kapab retire kò yo nan peyi an pa dekrè prezidansyèl e premye minis Mishustin li menase antrepriz etranjè yo jounen madi an. Kiyès k ap genyen batay sila? Se kapab moun ki pa antre nan lojik slogan politisyen etranje ki yo menm pa stope pwojè yo nan peyi nou an. Pratik la demontre. Li fasil pou kite mache a men li bokou pi difisil pou retounen lè plas ou a lòt konkiran pran li, daprè sa minis lan fè konnen. Kòman ede Lèzikrenyen? Se kesyon sa a anpil Fransè ap poze. Ki òganize yon kòlèkte medikaman ak nouriti, anpil nan yo ale pi lwen pou kapab deside reponn ak apèl ki lanse dimanch 27 fevriye an pa bò kote Prezidan Volodymyr Zelensky ki li menm mande ak etranje yo pou rejwenn lame Ikrenyèn nan. Enposib pou di konbyen yo ye pou kolye la. Anbasad Ikrèn an Frans di li resevwa anpil kout fil nèg ak fanm ki vle rejwenn fwon an. Sou Facebook, gwoup fransè volontè an Ikrèn yo rasanble 3100 moun. e eseye òganize yon depa gwoupe pou rantre nan peyi sila. Y ap eseye rann yo avèk mwayen pa yo jiska fwontyè Ikrenyèn nan pou kapab anwole yon fwa yo rive. Tout bagay ap òganize donk sou rezo sosyo. Nouvèl ki fèk tonbe, Pòt pawòl Ministè Chinwa Defans Nasyonal la, Tan Kefei, li deklare a tou moman, Nenpòt kote a, yo prè pou kapab soutni Larisi oka ou Lèzetazini ak otan ta vle entèvni militèman. Se sa m t ap di nou an. Sa vle di la a, nèg yo kapab antre nan lojik sanksyon oke, vle redui Larisi e tankou yon parya. Men Larisi ap rete avèk menm fyète lan paske se te yon peyi ki pa t janm vle mete ajenou devan lotan, devan lòt Ewopeyen frajil yo. Humm bagay la anpil. Ebyen la chine li menm mete bouch nan koze a e la chine parèt an granmoun. Fòk nou di ke plizyè moun nan gwo difikilte jodi a nan peyi Ikrèn, yo te bezwen dlo pou yo bwè, yo antre nan yon boutik, yo pa jwenn moun yo, yo pran dlo e yo kite kòb la. Eske n konprann? Donk yo bezwen aktivite, yo antre, yo pa jwenn moun, yo pran e yo kite kòb la. Ayisyen pa t ap bay chans sa. Dènye grenn nouvèl nou genyen se ke se yon nouvèl vrèman trist, genyen 2 jwè Ikrenyen ki yo menm mouri jounen madi an. Non yo se Vitali Sapilo li gen 21 lane, ebyen li mouri nan konba nan Kyèv lè li te vle defann kapital Ikrenyen nan. Genyen Dmytro Martinenko, 25 an, ki ap jwe nan FC Gomel, li mouri bò kote manman l swit ak yon eksplozyon yon bonb sou imèb yo rete a. Anpil panse pou fanmi sila ki li menm tonbe nan sikonstans sila. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.